Si yon bandi ap planifye lanmò w, ou menm, ou pa ka ap planifye arestasyon l. Sè kwa listwa? Depi yon bandi pile teritwa pa l la, Pa gen lòt opsyon, bwa kale li ye. Se deklarasyon Komisè Muscadin nan emisyon Boukante la Parole. E l menm ale pi lwen kote l fè konnen nèg nan Gran Ravin, spesyalman Ti Lapli, bezwen desann li anvan 31 desanm. Mesye yo sèmante fòk yo manje Komisè a. Donk yo ap atake l, li menm li p ap ezite atake yo a wotè zak yo. Li pa nan rans ansanm avèk bandi, bandi pa ka ap planifye lanmò l pou li menm l ap planifye arestasyon l, li pa nan bagay konsa. Ebyen frè e sè byeneme komisè a ale pi lwen kote l eksplike kòman l fè rive nan tèt jiridiksyon Miragwàn nan e poze komisè a kesyon poukisa se metòd sa menm ou itilize kont bandi yo, komisè a ta pral reponn chak Pèp gen gouvènman pa l li merite. Men kounya la a kesyon k ap poze, èske gouvènman Ariel Henry an, pèp ayisyen an se li menm li merite? Pèp ayisyen, ou pral tande deklarasyon Komisè Muscadin. An palan de Premye Minis Ariel Henry, Jounen jodi a menm, divès sitwayen rele chalbare dèyè premye minis lan li pral kouri kite seremoni an wi, seremoni fineray madam Odette Roy Fombrun. Ou pral tande deklarasyon divès sitwayen e gade kòman premye minis Ariel Henry t ap defile. Fòk mwen di w, Ayiti plase an 57 tièm pami 95 manje ki pi gou nan mond lan men kote la nou pat ka premye a sak pase ki kote yo tal fè sondaj sa pèp ayisyen nou pral ba ou detay mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye. Ankò yon lòt fwa map di w mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou la pou pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa ki se te, Lè m chita m pi gwo, lè m kanpe m pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se chyen. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen, On ti bonòm ka plen kay. On ti bonòm ka plen kay, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Bourik chaje pa kanpe, rapidman n ap delivre w mesaj la pou nou kapab lage pye nou. Frè se sè byen eme depi yon bèl bout tan komisè Muscadin ap frape nan Nip spesyalman nan Miragwàn komin sila a ki twouve l nan gran Sid la. Epi frè se sè byen eme nan lavi chak moun gon istwa, chak moun gon kote yo soti e chak moun gen yon rèv, gen yon objektif. E si yon maten ou leve ou wè ou pa genyen okenn objektif ankò ou mèt konnen Ou prè pou w mouri. Epi frè se sè byeneme se nan emisyon boukante la pawòl komisè Muscadin pral esplike ki kote l soti e kòman l pral fè tonbe nan tèt jiridiksyon miragwàn nan e lè ke yo ta pral enstale l antanke komisè ki misyon ke yo te ba li eske li respekte pwomès li pou plis detay an nou tande deklarasyon sa. Jean Ernest Muscadin, CG, Commissaire du Gouvernement, Anvan n al antre nan detay oubyen eleman enpòtan pou n koze aswè a, gen de moun ki pa konnen w. Prezante tèt ou pou peyi a. Bon, komisè Muscadin, aktyèl komisè Muscadin te yon jèn avoka pandan onzan. M fè dwa, Ecole de droit Kay Mapou. M fè onzan nan kabinè mèt Kennedy Vendroive. Antanke avoka, militan, m te Okay kòm sibstitu komisè gouvènman an, mwen te Okoto kòm sibstitu komisè gouvènman an, mwen vin rantre Miragwàn kòm chèf pakè de Miragwàn sou prezidan de Jovenel Moïse. Donk mwen Miragwàn, m ap travay de Dye la bè, maten, midi, swa, 24 sou 24, 7 jou sou 7, m ap sèvi pou popilasyon. M gen 2 pitit fi, 2 jumelles. Ok wi mse moun de bouchèt e tou pre sèjan. Tou pre sèjan. M renmen e presizyon sa. Kounya lè ou te sibstiti komisè gouvèneman dan e vil okay ou te sibstiti tou nan jiridiksyon koto kite atribisyon pa w kòm sibstiti paske gen de moun ki kwè ke jodi an e Jean Ernest Muscadin pa fè travay parquetier a Lè w te sibstiti komisè di gouvèneman, travay pa w se te kisa l te ye? Travay pa m se te ale nan odyans sivil, dayè ou konnen komisè an chèf la demen yon swa li pa pral chita nan odyans sivil pou ou. Se òganize asiz, voye w bò dosye, voye w nan asiz kriminèl, voye w fè koreksyonèl. Dayè nou te gen obligasyon kòm sibstiti chak mèkredi pou m pa t met pye nan pakè a pou m te fè tout odyans koreksyonèl yo. Chak jou, te gen yon sibstitisyon ki plase pou chita nan tribinal premyè enstans lan pou resevwa jij, grefye, mwayennan si gen odyans, pou fè odyans. Donk, nou te travay okay kòm sibstitisyon komisè gouvèneman, nou t ap fè chas avèk vòlè tè yo, e ke tout moun okay konnen. Machann tè yo, raketè yo, nou te met manda dèyè yo, bon finalman, yo fè konpwomi avèk chèf Pòtoprens, yo fè transfere. a rive ou kote w te gen yon pwoblèm vakabon ap fè kadejak, y ap fè yon seri de ekzaksyon e manche zam mwen avèk lapolis nou met fen avèk vakabon sa yo. Men fò m di w byen ou kote w e sa m t ap fè tou, m fè anpil asiz dèyè a mwen menm avèk komisè Zamy e mwen menm komisè Numa, komisè Zamy bon e sa se n te chita n te fè paske pa t gen twòp bagay pou te vin tande nan pakè a. Moun yo plis kwè Yo te enplike nan afè vyòl, yo te arete misye, lè arete misye, bon misye jije nan asiz kriminèl la, donk nou te gen obligasyon pou nou te fè yon asiz fòse pou misye. Efektivman lè nou fè asiz la, bon finalman misye fini pa libere. Dam nan kanpe l di, si l pa ka jwenn jistis li la, l ap jwenn jistis li kote pou l jwenn li, nan mwens ke 22 jou, ansyen jij Aksyon an mouri. Ok, se mwen ki te syeje nan syèj sa a. E l te di konsa ke, Yo gen jij, yo gen jij, yo gen komisè, yo gen avoka. Lè moun nan mou, lè jij la mouri a wi, li di sa fè 1. Lè l di sa fè 1 an, sa vle di ke se yon premye ki tonbe. Donk sela enplike ke e misye yon, misye yon komisè gouvènman ki diferan. de lòt jiridiksyon ke nou t ap evolye yo. Vwala, donk Komisè Muscadin, se yon si bèl eksperyans, donk se pa jounen jodi a w ap frape nan peyi sa a non, donk gen anpil koze, gen anpil bagay nan djakout ou. Donk pou byen di, ou diferan. Sa a nou kapab fè ou kredi a ekstrèmeman diferan pa rapò ansanm ak anpil lòt pou pase nan tout komin sa yo. Donk, w ap pran frap dirèk e endirèk nan w ap batay nan de lajistis pèp ayisyen. Se pa mens a fè non. Men, Komisè Muscadin, li enpòtan pou ke popilasyon an konnen kòman w pral fè tonbe nan tèt jiridiksyon Miragwàn nan, puiske se la, m pa kache di ou, wi, ou t ap fè dè travay ekstraòdinè davan men se la travay ou yo pral pran yon anplè tèt chaje. Pale ansanm avèk popilasyon an. L'objectif c'était quoi? Lè ou pral nome w nan Miragwàn, lide se te ki sa? Msye, Miragwàn te gon pwoblèm. Te gon pwoblèm di kote de Chalon ki t ap bay pwoblèm. Magarèt Fòtine, viktim la, ansyen senatè. Gabriel Jean Gabriel Fortuné viktim la ou gen ansyen e ou gen aktyèl kadinal la ki te viktim la kadinal Chibly Langlois ki te viktim la e te gen presyon sou la prezidans pou ke li te rezoud pwoblèm sa yon jou pandan m te fin menyen m te pral nan pakè Okoto telefòn mwen te sonnen yon chèf nan palè nasyonal te rele m li di m kote w ye komisè mwen di mwen lakay mwen m pral nan biwo men m pa t konn nimewo a non. M di sak pase li di avan 4 è map tann ou nan palè misye men ok pa gen pwoblèm chos di chos fèt mwen nan palè epa yo voye machin vin USGPN vin chache mwen m debake finalman bon yo rele minis Ali minis Ali resevwa mwen li banm lèt mwen kòm komisè mwen rantre nan palè mwen rantre nan palè e nan minisè a soti m nan minisè a yo rele m ankò se lè sa yo al banm misyon. Prezidan Jovenel te dim bandi yo, asasen yo, kriminèl yo, nèg ki gen zam nan men yo CG gen 2 chwa se swa nèg yo kouri oubyen nèg yo mouri paske nèg sa yo yap fè twòp anba moun paka viv moun paka pase chalon se twòp pwoblèm pou nou donk se ap objektif sa poum te retabli lòd lapè e lasekirite mwen te rantre nan li. Vwala, sa vle di ke. Efektivman wi, chou. Ou mèt kontinye, ou mèt kontinye CG. Chòz di chòz fèt, mwen debake nan Nip e mwen retabli lòd, mwen retabli lapè. Ti mesye gang yo, mwen enfòme sou yo, mwen konn kote yo dòmi, dezè di maten, katrè di maten, se debake sou nèg yo, pran nèg yo. Jiskaske jodi a la, nou gen lapè ke nou genyen la nan Miragwàn nan. E sosi, m prale pi lwen avè ou. Ok. Lapè ki, lapè ki la jodi a. M klè avè ou. Menm kantès ke m pa ta la ankò? Monchè, ti pye bwa k dèyè yo piti. Avan pou yo grandi, pou yo vin bay fwi, l ap pran tan. Hum! Donk, medam, matmwazèl e mesye, nou kapab konprann, Komisè Muscadin tonbe nan tèt jiridiksyon Miragwàn ak tout misyon l. Elimine Chalon. Elimine bandi. E jiska prezan nou kapab di, li onore pwomès li, li toujou fè travay li. E pa gen anyen pou repwoche nan misyon sa. Men jounen jodi a, sanble ke misyon ale pi lwen. Ki detay komisè a ka ban nou sou sa? Nominasyon Paul la, misyon Paul la, li t al pi lwen ke sa? Pi lwen ke sa. Se retabli lapè. Se retabli lapè. Retabli lapè pou tout moun ka viv byen, pou tout moun ka viv alèz. E prezidan Jovenel te di l, Si gen yon bagay k ap bon pou ou seje, ki p ap bon pou moun nanit, piga w fè l. Si gen yon bagay k ap bon pou zanmi w, k ap bon pou patnè w, ki p ap bon pou popilasyon an, piga w fè l. E jiskaprezan m poko janm fè anyen k ap bon pou mwen, anyen pou fanmi m, anyen pou yon bon zanmi m ki pa bon pou popilasyon an. Tout sa m fè, sa k ap fè, sa k ap bon pou popilasyon an. Jean Ernest Muscadin, komisè di gouvèneman de Miragwàn, Konsta a fèt efektivman, Miragwàn se yon zòn ki toujou repite cho, Paske gen moun ki di Miragwàn, Miragwàn pa t janm yon zòn, si w ap pran listwa Miragwàn, Miragwàn pa t janm yon zòn ki frèt. Depi lontan se yon zòn ki ekstrèmeman cho. E ou te gen yon misyon espesifik, anfèt la misyon dans un premier temps c'etait une mission purement politique, paske pa bliye epòk sa Nenel Cassy nan zòn nan te konn bay anpil pwoblèm avèk ekip li, te gen 2 lòt nèg ki te anfas Jovenel Moïse ki te konn bay pwoblèm, ou vin pasifye sa. Kounye a ou pral rive nan yon dezyèm etap. Dezyèm etap lan, m ka di ou yon ti jan ekstrapole, piske vin rive yon peryòd depi gen machin k ap pase k pral nan sid ki gen 2 bandi, ou kanpe machin nan, ou fè bandi yo, ou fouye machin nan, ou jwenn bandi yo epi w egzekite bandi yo. Kounye a ban m mande w sa. Kiyès ki ba w pouvwa sa a? Kiyès ki ba w otorite sa a? Kote w jwenn li? Poukisa ou oblije elimine yon nèg ke w jwenn a zam? Poukisa jan l fèt abityèlman ou pa mennen nèg la nan swa pakè a ou voye l nan prizon apre sa pou l jije? Poukisa kòmsi fòmil sa kreye an ou pase outre de li? Eksplike n sa. Fò w pa bliye nan kal lekòl Kelly. Nan lèt fè yo, lè w pran Montesquieu, se toujou chak pèp a son gouveneman ke l merite. Donk, chak jiridiksyon dwe genyen yon komisyon, yon komisè gouvènman ke l merite. Jodi a, faz peyi a ye la, komèsan yo pa ka viv, antreprenè yo pa ka viv, elèv lekòl pa ka viv, jounalis pa ka viv. Tout moun, tout kouch nan sosyete a viktim de bandi, de nèg a zam. Jodi a pèsonn pa alabri de yon nèg ki gen yon galil nan men l, ki gen yon T-65 nan men l k ap tiye moun nan Site a. E m pa rete kwè gen yon gouvènman ki pou sa k ap fèt la la a. Gouvènman an gen dwa chwazi, bon chwazi bon m pa konnen pou yon rezon ou pou yon lòt, pa met tout pye l atè. Men m pa kwè, m pa rete kwè gen yon gouvènman k ap dakò. pou yon pèp ap peri nan sitiyasyon sa a. Mwen menm kòm komisè gouvènman, mwen pran reskonsablite m anvè nasyon an e e anvè jiridik e e moun k ap viv nan jiridiksyon Miragwàn. Kèlkeswa nèg la, depi se bandi ou se asasen, ou pa ka travèse Nip lan, ou p ap kapab vin loje nan Nip lan. Depi ou konnen m ap rive sou ou. E lè m rive sou ou, ou gen de chwa. Se swa ou dakò al avèk mwen, si w pa dakò al avèk mwen, m brale m ap kite w atè. Hum! Ala traka pou lave kay tè. Pawòl gason, se swa ou ale ansanm avèk mwen oubyen mwen prale m ap kite ou atè. Men, souvan anpil nan moun sa yo ki tonbe, pèp ayisyen, se pase yo konn ap pase. Donk, Poukisa komisè a pran yo tou? Ann tande deklarasyon l. Men fò pa bliye mwen, mwen se nèg nan Sid. Lè nèg la ap pase pa gen èk di m se pa lakay mwen li pral loje. Sa k di m se pa madanm mwen ak pitit mwen mwen mwen li pral touye? Sa k di m se pa yon frè m li pral touye? Sa k di m se pa yon sè m li pral touye? Sa k di m se pa madanm ak pitit pa w ke l pral tiye? Sa k di w se pa yon kouzen w ke l pral tiye? Donk lè nèg la ap kite Pòtoprens li prale nan Sid, ou pa konn sa l pral fè, ou pa konn ki moun ke li pral tiye, ou pa konn ki zak ke l pral fè. Pa kont nèg sa oblije stope nèg sa, e si w pa stope nèg la, la m garanti w Sid la ap peri, Sid la ap pèdi nan men nou. Donk fòk nèg la konnen l pa ka travèse pou l pa gen tandans al abite anba a. fòk li konnen li pa kapab travèse, e si l ta resi rive travèse, pou l pa kapab retounen. Fò m di w byen, se pa sèl nèg k ap sot Pòtoprens yo non m tcheke. M konn tcheke nèg k ap soti nan Sid yo ki prale tou wi. E lè m tcheke yo, hum, sa pral depan de jan w kanpe wi. M p ap jwenn zam sou nèg. Nèg la e bandi li ye. Nèg la se asasen li ye. M pa bezwen konn pou kiyès nèg la ap travay. Paske mwen konnen nèg ki bandi yo, yo pa gen ni fwa, yo pa gen ni lwa. Donk yo tiye dyaspora, yo tiye antreprenè, yo tiye tout kouch nan sosyete a. Men nèg yo fèk sot tiye Yvon Busterette, nèg lakay mwen. Men nèg yo fèk tiye Eric Jean Baptiste. Donk fòk gen yon moun ki pou di ase pou nèg sa yo. Mwen menm nan li. Nip la, jan m di l la, l ap rete yon simityè pou nèg yo. Nèg yo pa kapab travèse Nip la. Komisè, Gen de moun ki estime tou yo an ensekirite piske yo menm tou yo gendwa pase nan zòn nan epi ou kanpe machin ou fè yo desann epi ou egzekite yo. Èske moun sa yo pa egzanp? Koute Fòzavèt. Non men se kesyon map poze kounye a men kesyon an ki kapasite ou genyen kouman ou rive konnen yon bandi ap pase oubyen li pap pase kijan ou fè konnen se bandi li ye sou ki baz sa ou genyen kòm eleman. Banm pale yon bagay wè komisè Muscadin mwen an kontak avèk lewòp mwen an kontak avèk lamerik mwen an kontak avèk kontinan pam nan e map viv ladanl nan. Se pa la a Matisan ki anba pye m nan la m la pou m pa ta gen kontwòl li. Ok. Depi nèg yo pè tikè, y ap vini m konnen. Pou m pa pran nèg yo fòk nèg yo desann nan wout. Tèlke mwa pase a la, bon m rate yon sib, lè m rate sib sa a, mwen gen aktyèl komisè Pòtoprens lan ki se Lafontan ki te rele mwen ki te ban m yon alèt sou yon gwo towo anlè a. Sa m ap di a la a si m manti komisè Lafontan demanti m. M fè 2 jou ap veye nèg sa efektivman vre msye te desann machin nan Leogane. Fò m di w byen, nèg yo paka, lè m di w nèg yo paka pap travèse a, mwen gen antèn sou nèg yo menm nan baz yo. Paske gen de nèg anndan yo trete an paran pov. Donk m paka ba w tout esplikasyon sou nèg sa yo. Men sof ke depi nèg yo fè tikè, menm si yo fè gaz, yo di yo pral nan Sid m pap konnen. Yo pase sou moto map konnen, yo pase nan papa dat map konnen e m gen kou ki koulè rad ki sou yo mwen konnen ki rad ki jan yo abiye. Chofè kamyon yo, chofè kamyon yo, chofè papa dat yo, chofè kamyon yo, chofè papa dat yo, chofè taksi, chofè moto yo e pou mwen yap travay, avè m yap travay. Yo toujou rele m pou yo ban m enfòmasyon. Lè yo paka ban m enfòmasyon yo ekri m yo ban m enfòmasyon. Rèk ti mesye bandi yo jan ou wè yo la yo kazène e sezi yo nan prizon. M pa konn kijan yo kapab evade e kouri nan depatman lwès la. Men menm kandaske yo fè yon deplase, yo fè yon chapad, yo rive kafou, mwen enfòme. Mwen enfòme. Paske anndan kote yo a, ya, yo plen moun. Yo plen moun nan antouraj yo. E si yo gen mil moun nan antouraj yo, fò yo konnen yo gen nenpòt 50 ki pa pou yo. Yo pa Gen yon bagay ke nèg Bondye yo pa konnen e se si anpil moun pa konnen l tou. Gen yon bagay ki rele linite, gen yon bagay ki rele linifòmite. Linifòmite a ou jwenn li menm anndan lapolis. Nou pa di wi bon gen dwa gen 100 nèg ladan l ki pral fè operasyon. Tout nèg an menm inifòm. Men. Tout nèg pa wè sak pral fèt la non papa. Enben demen m gen de matizan tou. An de matizan e m pa vle nèg yo ka toujou fè lindi avè w. Nèg la ka gon gade l nan men l se jis pou l pa mouri an nan. Li ka gon gade l nan men l jis pou manman l, papa l, frè l, sè l. W ap ede m? M ap koute w. Pa pèdi kay yo, pa pèdi byen yo. Yo chwazi kenbe gade l la e yo chwazi mete kout bal la ansanm avèk tout moun. Men, li pa pou sa k ap fèt la non. Yo ta renmen kite anndan, yo ta renmen vin Okay, yo ta renmen vin Jakmèl, yo ta renmen al Trik, yo ta renmen al Enjòy. Men jodi a la, nèg yo kazène, nèg yo nan prizon yo. Yo konnen yo pa ka travèse Nip lan, yo konnen gen gen kote nan peyi a yo pa ka ale. Yo gen lajan nan men yo, yo pa ka al mete l labank, yo gen dè milyon, dè milyon dola nan nan men yo. M gen yon tip Miragwàn ki rele Rodrigue, tout moun konnen l. M te lage tèren sa pou m te manje misye, m pa t ka pran misye. Misye sove l al viv Matisan. De de Matisan, misye sove ak 68 milyon dola ameriken. Pou bòs Lyenn nan an. Aktyèlman la tip sa li tu kote Meksik. M ap fè kontak pou m wè si m kapab fè arete l. Mwen pibliye foto misye ba plizyè otorite atravè peyi Entèpòl pou n wè si n kapab pran misye. Tip sa Kelly Rodrigue la. Dosye sa regle, li gen kòb nan men l, men li paka vin li paka vin jije Miragwàn. E Pòtoprens li pap alèz tou. Paske fò w pa bliye ke m ap chache l. E m gen moun tout kote k ap rele m k ap di m monchè CG, tèl nèg tèl nèg tèl kote, men ki wè m wè l. Kote pou Zinedine mal pou Clarens te al pran l men fò w pa bliye mwen an kontak dirèk avèk dcpj mwen an kontak dirèk avèk ministè de la jistis mwen an kontak dirèk avèk tout baz polisye yo kèlte idmo kèlte swat kèlte nenpòt tout baz yo mwen an kontak avèk nèg yo idmo konnen krim si modwès konnen krim swat konnen krim USGPN konn ekri m, tout nèg konn ekri m e m toujou an kontak avèk yo, nou toujou ap pale. Komisè banm mande w komisè komisè banm mande w sa eske se paske ou menm kòm komisè di gouvèneman ou pa kwè nan jistis ayisyèn nan ki fè ke ou an lye e plas pou nèg al nan prizon lal nan tribinal gon jij ki bal lage l epi ou menm ou tou egzekite l eske se yon mank de kwayans eske se kwè ou pa kwè nan jistis la m kwè nan non m son komisè gouvèneman. E mwen afekte avèk e map travay pou min solda jistis e pou le byen de la site. M pa ka di m pa konnen jistis la. Ok. Nèg ki pou arete ya arete. Apa mwen la m arete e m arete yon tip ki rele Kale Bouda. Kale Bouda se youn nan nèg ki repite kòm bandi notwa. Men sou kesyon yon sè misye, yon frè l. Se li se pwòch li ki te vin chache m pou m te arete l. Men m pa jwenn nèg la a zam m pa ka fè l anyen. Men si m ta al lakay misye. m te jwenn yon galèt, m moute 65, m moute Finimèt, m pa t ap antre nan komisarya avèk li. Non men e Paske kalibri la se nèg. Komisè, komisè, e sa, se, e sa moun pa ou ka konprann nan. Ou jwenn yon nèg ou yon zam, lalwa di lè w jwenn yon nèg a yon zam, men sa k pou pase l, se ke ou arete nèg la, yo rele sa detansyon i, ilegal dam a fe, lajistis di men pèn ni eksetera. Men ou menm ou, ou pa nan afè al fè nan pèn nan ditou. Ou tou rezoud pwoblèm sa on fko. Ayy ayayayy ayayayy donk wè Guerrier ou tou reponn kesyon an wi. Ou rezoud pwoblèm nan yon fwa. Ala traka pou lave kay tè. An nou fini komisè. Arete arete on nèg arete on nèg ki gon zam ilegal nan menl konbyen tan prizon lwa yo pral bale e 6 mwa yo pral bale lè w arete on nèg pou detansyon ilegal dam a fe li pap fè nan prizon non. Nana gen zam nan menl, li gen galil nan menl, li gen T-47 nan menl, ou pa konn kote yo jwenn yo, yo gen bal yap tire 24 sou 24, yap tiye inosan, yap fè kidnapin, pin, epi jodi a jan de nèg sa yo wap kenbe yo, wap arete yo. Arete! A la traka pou lave kay tè papa. Non. La a, mezi lajan w, mezi wangaw. Depi w debake nan jiridiksyon kote Muscadin li menm l ap dirije, zam ilegal nan men w, kafe w deja koule ak ma. Antouka ti mesye, lagè avèti pa tiye kokobe. Medam, matmwazèl, zenmesye, o wi, Ayiti fon kou, o nou fon gwo kou. Fonde an 2015, sit la site legim, griyo, pate kòde kòm egzanp, e peyi Itali vini an premye pozisyon. Sendomeng pa asiste tiraj! Coucou voisin, tu n'es pas là! Manje lakay ou toujou dous, wap kite. Donk frè e sè byeneme kote l la nou pat ka premye a? Kote la nou pat ka premye yon bon ti diri peyi bon ti lalo bon ti fritay an humm bon ti tchaka bon ti diri blan my God bon ti bouyon pèp ayisyen non fòm ta mennen yon envestigasyon poum konnen ki kote yo tal fè tès sa piga se nan zòn zòt la non. Piga se nan blòk sa nou, yon blòk humm 3 ti kòchon ki tap jwe domino youn fè van yo metel deyò humm se nan zòn sa yo ale bon se chans nou se kansetyèm nou te ka pa menm la menm. M espere yo refè sondaj la, si se nan zòn sa yo ale. Donk, m wè poukisa nou tonbe an senkannsetyèm nan. Nou te ka premye wi papa ayisyen. Nou te ka menm dezyèm tou. A Itali a nou konnen l rèd. Men, m gen enpresyon se nan zòn sa yo ta al fè sondaj la. Men, pwoblèm m gen ansanm avè ayisyen, yo pa renmen met vyann nan manje kliyan. Bon jan nou fè konsa? Ou al achte bouyon nan restoran, yo plen la bannann. Yo pap met vyann nan manje bay kliyan. Sèvis kliyantèl yo tèt anba! Ou g'on mòd ou vin achte nan restoran moun k'ap sèvi ou la bouch li tankou bouch ti kochon k bwè dlo manyòk si. Bonjou, ma cheri kòman ou ye? Ou gen pwoblèm? Non m'pa gen anyen non, m leve a tèt fè mal. Ou leve a tèt fè mal, pa vin travay? Ou pa ka vin mare figi ou sou kliyan an? Donk defwa ou konn rive ou vin achte yon manje, fason moun nan mare bouch li, ou tou wè manje a pa gou. Eeeee sèvis kliyantèl yo pa bon. E non sèlman sa tou, yo refize enfòmatize biznis yo. Pou nou ka jwenn plis tep, ban moun ti limyè. Anvan pale ou tande, yo pa touche sou kat. Bon, jan biznis ayisyen fè konsa menm. Preske tout kote, nou pa pran kat non, nou pa janm pran kat, lajan kach yo bezwen. A mon nasyon sa papa. Antouka pèp ayisyen, nou an senkansetyèm, vwazen pa la ditou. Bon, lè vwazen bat kò l, ala traka pou lave kay tè. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, yo bare Tonton Nwèl. Hehey! Yo bare Tonton Nwèl ki te montre nou. La a se tonton nwèl m pa konnen sak pase tonton nwèl nan chantye ou sonje dènyeman tonton nwèl tap leve blòk on ti kòb lap fè pou ke li ka okipe timoun yo paske afèl pa bon dam sa wap gade a. Se machann manje ki konn vann nan chantye a. Tonton Nwèl fin fè ti kòb la, l gentan bezwen fi. Kounye a la, pandan l ap enjoy li nan chantye a, ou wè kòman l kenbe fi a. Donk la, ou kapab wè, Tonton Nwèl gon jan l ap kache kò l nan kwen an, m pa konn ki entansyon l. Men gon moun ki wè Tonton Nwèl pa anlè. Oh oh epi boop pèp ayisyen yo yo wè tonton nwèl fi a eh eh machann manje a kouri ha ha eeyy machann manje a kouri oh oh yo kenbe tonton yo pran tonton yo wè tonton machann nan lage pyel oh oh kounya la pawòl la al rive nan bouch madanm tonton nwèl tonton nwèl pa rantre lakay a kòb la Menm moman pèp ayisyen te genyen yon ti chaloup. K ap sòti Île de la Tortue pou l ale Pòtoriko, Tonton Nwèl pran ti chaloup. Men devenn nan dèyè li, Tonton Nwèl sèlman rive sou prent lanmè a l ap desann, li sot tonbe. An n gade. Ya a men tonton nwèl moun yo ap desann la yo gentan rive pòtoriko aayayayayayy lè madichon nan kò se konsa wi ann regad ankò. Tonton Nwèl oblije lage pye l pou l al chèche kòb pou l vin peye kay, pou l peye lekòl paske li bay machann manje a manje kòb la nan men l e l pa gen tan menm fanyen pase yo bare l pase l te gen tan peye anvan. Ou kwè se koze! Frèz e sè byeneme, ebyen jan ke m te anonse w, jounen jodi a menm divès sitwayen rele chalbare, dèyè premye minis Ariel Henry ki t al patisipe nan seremoni fineray ekrivèn Rodette Roy. An nou swiv kòman sa te ye. Donk la a se madam Mirlande Maniga ki ap rantre pèp ayisyen. Erik Jean Baptiste te yon bèl lekòl pou nou, ni pou pitit mwen gade kounye a li mouri, nou nan mizè nèt. N ap dòmi bò lari a, Maestro ap kouri dèyè nou. Ou wè moun sa yo? Yo, yo boule radyo, boule tout bagay nèt. Yo ap pare pou nou menm nan lari a, mizè n ap pase. Mizè! Lontan lontan te gen nwèl kounye a, bon yo genlè voye nwèl la. Aprann viv ansanm avèk frè ak sè nou. Nou menm nan peyi a la a antanke jèn, se yon bagay ki grav li ye. 24 desanm leta a pa akonpanye pèp la, 25 desanm leta a pa akonpanye pèp la, men jodi a 27 desanm, se yon bagay ki grav li ye. Nou menm lè n ap gade yon fèt nwèl nan sa yo rele ensalibrite, tout kote ou pase nan vil la sal tankou pen yon ti dan, ensekirite, ensekirite, kidnapin nan toujou ap galope nan peyi a, se yon bagay ki grav li ye. La nou gen PM Ariel ki reprezante ki reprezante leta a an swa avèk tout avèk tout gouvènman l lan, avèk tout direktè jeneral yo, minis yo. Jounen jodi a la pa gen anyen k fèt, pa gen oken planifikasyon ki fèt. Konprann? A di chodyè a, chodyè a bouyi yon sèl bò, li pa ka konsa. Jounen jodi a la gade sa, gade sa k ap pase, gade sa k ap pase Kanaran, gade sa k ap pase yon pakèt kote nan peyi a, se yon bagay ki grav li ye. Swa dizan on PM ap kouri tout kote, ap kouri dèyèl chalbare dèyèl pou PM nan parèt nan fineray ki pa, li pa menm fè yon, li pa menm fè 2 minit nan fineray Odè Twa Fonbre ta sipoze fè inèd tan, li menm 30 minit ap asiste fineray Madam Odè Twa Fonbre. Son bagay ki grav, li avèti, nou wè son gouvènman ki depriye. Pèp la ozabwa, a vle di, e sa ke nou menm nou di anndan sektè jenès la, se dezyèm endepandans la ki pou fèt. Paske Jean Joseph la, sòti Ayiti a kriz peyi Dayiti genyen la pou tout aktè ta mete ansanm, se yon lòt, se yon lòt jenerasyon k pou fè l. A vle di se yon lòt, se dè nouvèl tèt ki pou pran peyi a. De nèg de kale 26 a nou jwe Jean Joseph la, se fon chalbare dèyè nèg pou nou fout dèyè le kan politisyen sa yo deyò pou nou gen yon lòt klas politik. Ala traka pou lave kay tè papa. Atò konsa bon nonm dirijan epi yo pa vle wè w nan peyi a, tout la sent jounen yo ap rele chalbare dèyè w, kote w debake w oblije ap pete kouri. Eeyy mesye, gen de peyi w ap gade jan dirijan yo renmen pase tan ansanm avèk pèp yo men dirijan nou yo, yo genlè pa gen lanmou sa lakay yo. Medam, matmwazèl e mesye, an palan de premye minis Ariel Henry, nou pap bliye. pou dosye petisyon an se preske fin ok paske 2023 a jan ke nou te di l nan emisyon pase yo se pral yon ane de travay de konba fok ke nou soti ganyan pèp ayisyen nou pa ka ap manifeste tout la sent jounen se pou yo jounen jodi a fok ke nou batay pou enterè nou. Medam, madmwazèl e mesye, jounen jodi a nou gen yon envite spesyal ansanm avèk nou. Donk avèk envite sa nou pral gen chans pale de divès sijè kap fè aktyalite nan peyi Dayiti tankou, dosye Wo Konsèy Tranzisyon an, dosye gaz nan peyi Dayiti e gen yon gwo evènman ki pase nan jou pase yo nan vil Jeremi. E fòk mwen di ou, divès sitwayen te leve kanpe nan lannuit, yo te tande anpil bwi bò lanmè a, eksplozyon te fèt, ou nou pral gen plis detay talè konsa. N ap gen pou n pale tou sou dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti, san bliye dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse ak dosye asasina Eric Jean Baptiste. Envite spesyal nou Pou jounen jodia se Mesye Stanley Luca nap di bonswa mesye kòman w ye kòman lavi a ye prezante w ansanm avèk fanatik tak 509 yo. Mwen mwen salye w madam Fouco e mes vœux de santé e pou lane 2023 a ou menm fanmiy ou e tout oditè e kap tande w e fidèl abone yo E bon, mwen menm, se Stanley Lucas, m se yon spesyalis an devlopman politik. Mwen te konseye espesyal 58 tyèm prezidan peyi a, Jovenel Moïse, avèk rang danbasadè. Donk, m gen yon eksperyans mondyal. M travay pandan 25 an an Amerik Latin, Karayib, Afrik, Afganistan e Mwayen Oryan. Merci merci Mesye Stanley se yon plezi donk nou swete ou yon bon fen dane tou donk kòm jan ti pwovèb kreyòl la di l bourik chaje pa kanpe nou konnen nan dat ki te 28 oktòb 2022 a yon ansyen kandida alaprezidans ki se Eric Jean Baptiste asasine nan Laboul 12 pandan l t ap rantre lakay li li te soti nan yon rankont ansanm avèk divès aktè politik nan peyi Dayiti. Eric Jean Baptiste ki te toujou gen pozisyon l pa rapò ak kriz peyi Dayiti ap konnen sou plan ekonomik, sekirite ak politik. Anviwon 2 mwa aprè asasina sa a, nou tande manb pati politik Eric Jean Baptiste t ap dirije a ki se RDNP, donk, Yo pa tèlman twò fokis sou dosye jistis pou Eric Jean Baptiste, men nan mèkredi 21 desanm 2022, nan otèl Karibe nou pral genyen Premye Minis Ariel Henry ki siyen yon akò politik, akò sa ki rele konsansis nasyonal pou tranzisyon enklizif. Akò sa a vini ansanm avèk yon Wo Konsèy Tranzisyon ki genyen ladan l Madam Mirlande Maniga k ap reprezante pati politik yo, genyen Laurent Saint-Cyr k ap reprezan te sektè prive a, genyen Callixte Fleuridor k ap reprezante Federasyon Pwotestan ansanm avèk sosyete sivil la. Donk, twa moun sa yo ap ka patisipe nan konsèy minis yo, men se tankou jan granmoun yo renmen di l, se djipopo yo mete veye jaden pitimi. Donk, yo p ap gen dwa pou yo pale, ni pou yo vote, yo ap la sèlman pou pwodui konsèy. Donk, jan bagay la ye la, nou te kapab di, wo konsèy sa a, se yon wo konsèy, Mèt Mecène Jean Louis ii. Mesye Stanley, kijan ou konprann akò sa a ki siyen e Wo Konsèy sa a ki fòme pa rapò ansanm avèk dosye asasina Eric Jean Baptiste? Kòm ou se yon moun ki konnen dosye politik nan peyi Dayiti anpil, ou te konnen Eric Jean Baptiste, kanmenm ou konnen kapasite ke l te genyen antanke kandida a la prezidans. Ak prezans Eric Jean Baptiste, èske w panse, E madam Mirlande Manigat t ap rantre nan yon konsansis konsa epi pou pral gen yon wo konsèy de tranzisyon moun sa yo k ap patisipe nan ansanb de reyinyon minis yo ap fè men yo pap gen dwa pou vote yo ap la kòm figiran. Kòman w konprann dosye sa pa rapò ak kriz peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a? Mèsi pou kesyon sa a ke w poze a. Nan tout sosyete demokratik, lè gen yon krim ki fèt, alewè se lidè politik, youn nan pati politik ki gen kredibilite nan peyi a, RDNP, pou yo, lè yo fin touye yon lidè konsa, Erik Jan Batis, premye kesyon ke w poze, e tout sitwayen toujou poze nan sosyete demokratik, se a ki profite le crime? Efektivman. Donk se lè ou vin gade e analize dokiman de 9 paj ki bay konpwomi pou tranzisyon an e ou vin gen repons a ki pwofit le krim. Lè w pran 9 paj dokiman swadizan akò sa a ke yo siyen an, kote yo chwazi 3 manm ke w sot bay non yo la a, ou wè ke li fèt pou vin redore blazon Ariel Henry ki sal pandan 17 mwa, e tout moun, 3 moun sa yo ke yo mete la a, se tè figiran, e se pou sa lè w di ke s on nouvèl vèsyon Joseph Mécène ou kòrèk nan analiz ou a. Paske konsèy de tranzisyon sa a, l ap rankontre on fwa avèk kabinè ministeryèl la, swadizan pou bay konsèy, yo pa gen oken otorite legal ou konstitisyonèl pou sanksyone o gouvènman an. Donk, lè w gade sa k fèt lan, e dokiman 9 paj sa a, Erik Jean Baptiste pa t ap janm siyen l. E se la w vin konprann Kiyès e poukisa yo touye Eric Jean Baptiste? Moun ki kache, m pa di madan Maniga a 2 moun ke yo chwazi yo non. Oligak ki kache dèyè dokiman sa a, dèyè akò sa a, non sèlman yo touye Eric Jean Baptiste, yo enplike tou nan touye Prezidan Jovenel Moïse. Son bagay ke w wè klè imedyatman. Eksplike nou. Lè w pran dokiman an, w analize l byen. Ki objektif prensipal dokiman an? Se kenbe, sove Ariel. Dokiman an se yon grenn objektif li genyen, kenbe e sove Ariel. E se pou sa li enpòtan lè w rale yon bak, lè yo fin touye Eric Jean Baptiste, te gen yon foto ki te frape m anpil, se Ariel Henry ki panche sou kote madan Maniga, epi ou wè l ap eseye karese madan Maniga. Se konkou m ta di w. Lougawou a fin touye pitit ou epi l vin kriye avèk ou. E, si se pa t anmi, fanmi Erik Jan Batis, non sèlman lougawou a fin tiye pitit RDNP, epi lougawou a ki se Ariel vin kriye a madan Maniga, si yo pa t fè atansyon, lougawou a t ap ofri kòb pou fè lantèman an. Donk, gon lyen dirèk ant asasina prezidan Jovenel lan e ou antre nan yon dezyèm faz koudeta sanglan ki touye prezidan Jovenel lan atravè asasina Eric Jean Baptiste pou ke akò sa a ke yo fèk fè a ki bay Haut Conseil de Transition an vin ateri. Ban m klè, Madan Maniga, Pa nan touye Eric Jean Baptiste, men oligak ki òganize pou bay akò sa a enplike dirèkteman nan touye Eric Jean Baptiste. E yo pran madan Maniga, e paske yo konnen a laj li, li trè maleyab, yo ka al fè fè egzakteman sa yo vle. Yo bezwen yon bon ti popetwèl, yon bon ti Joseph Mécène. Humm! Ala trap! Dezyèm aspè a se aspè jiridik e konstitisyonèl dokiman an. Li gen 2 objektif, youn jiridik e konstitisyonèl, youn politik. Objektif jiridik e konstitisyonèl lan se kòman pou ekate konstitisyon an e de pwosesis politik lan. Paske atik 149 konstitisyon an trè klè. Lè w fin touye yon prezidan, ou pa ka mete yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. Annatandan ke pèp la ka vote, Se yon premye minis avèk kabinè minis lan ki dwe dirije pouvwa egzekitif lan. Lejislatè a ekri konstitisyon an konsa pou 2 rezon. Premye rezon pou asasen pa pran abitid tiye prezidan pou rantre nan palè nasyonal. Dezyèm rezon an, li bay pèp la pouvwa iltim nan a bilten de vòt li, se sèl li k ka chwazi yon prezidan. Donk, Si ou vle ranplase Ariel, pa gen lòt opsyon, se yon lòt premye minis de konsansis pou vini avèk yon kabinè ministeryèl konfòmeman atik 149 konstitisyon an. Donk kesyon ke w dwe mande tèt ou, tout moun sa yo ke oligak yo fè siyen nouvo akò tranzisyon sa a, se konkou m ta di w, se de moun ki vin sou son zo Yo pa fè oken bilan 17 mwa Ariel Henry an. Yo pa pale de enplikasyon l nan touye prezidan an. Yo pa pale de krim de wot trayizon ke l komèt selon konstitisyon an nan sòti monitè nimewo 31 pou mande entèvansyon militè etranjè. Yo inyore tout bagay sa yo. Donk oligak ki fè akò wot tranzisyon an se pou sèvi a moun sa yo pou gade eske yo ka netwaye Ariel. Yon bagay ki enposib. Donk mèsi mèsi pou detay yo sa fè plezi donk nou prale rapid puiske gen plizyè dosye pou nou touche donk nou konnen avèk arive premye minis Ariel Henry sou pouvwa a antanke premye minis. Donk se premye se prezidan Jovenel Moise ki te nome li men malerezman li pot ko enstale. Premye sa ki pral fèt se ke premye minis lan pral monte pri gaz la. Or nou konnen prezidan Jovenel Moise te mennen yon konba tèt chaje nan dosye gaz sa puiske depi plis pase 50 lane leta ayisyen te pèdi kontwòl gaz la konplètman. Donk avèk arive prezidan Jovenel Moise Li pral batay e leta ayisyen pral rege kontwòl gaz la li pral konnen konbyen gaz la vann lè l monte avèk lè l desann e se la prezidan Jovenel Moïse pral deklare gen yon gwoup nèg chak mwa yo fè 42 milyon de dola nan gaz la. Avèk arive premye minis Ariel Henry nan tèt peyi a, nou konnen ke li monte gaz la 2 fwa. E dènye kouk pou touye koukou a se ke yon sèl kou l pase l de, li ogmante pri a de 128 pousan. E nou konnen premye minis Ariel Henry non l site nan touye prezidan Jovenel Moïse. Premye minis lan genyen 17 mwa nan tèt peyi a. Donk jounen jodi a, kòman w wè dosye sa a? Si w t ap fè yon kalkil, konbyen lajan w wè oligak yo gentan fè piske nou konnen Prezidan Jovenel Moïse dosye sa a li te manyen se youn nan dosye ki fè nèg yo konplote pi rèd pou yo te asasinen l? Gaz la, sa k ap pase nan gaz la, s on bagay ki chokan, s on bagay ki revòltan, s on bagay m pa gen mo pou m kalifye l. Tèlman gen soufrans pèp la ladan l. Lè w pran dosye gaz la, nan 17 mwa ki sot pase a, oditè m ta renmen w tande sa byen wi oditè, pou montre w jan oligak peyi Dayiti mechan e kriminèl. Pandan 17 mwa ki sot pase a, oligak yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa nan gaz la. Sa vle di li double. Se sa. Sa vle di ke atravè mache nwa e rate atifisyèl ke yo kreye, olye yo achte gaz la a pri nòmal, nan mache nwa a, nan kontrebann nan, se ant 1500 e 3 mil goud ke w peye pou yon galon gaz. Gen de kote nan peyi a se 3 mil 500 goud moun achte gaz la. Donk pandan 17 mwa ki sot pase a, oligak Petyonvil, 5 oligak Petyonvil mete avèk Ariel, yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa. Lè w miltipliye l pa disèt mwa, Fouco, nan men malere a malerèz peyi Dayiti, yo ranmase 1 milya 530 milyon dola ameriken yo ranmase nan men malere e malerèz peyi Dayiti. A la nasyon pa gen chans papa. Ban m repete sa a pou oditè yo, pou montre w pa gen jwèt. E se sa k vin fè w konprann Se youn nan dosye k vin fè w konprann ke motif touye prezidan Jovenel lan, motif krim nan, se yon motif ekonomik ke l ye. Efektivman. Ban m repete chif lan pou oditè pou ka wè. Nèg yo nan gaz la, yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa. An 17 mwa, yo ranmase 1 milya 530 milyon dola ameriken nan men malere a malerèz nan peyi Dayiti ki nan grangou. Pou konprann fenomèn sa a e kòman oligak Petyonvil ki marye avèk elit blanch globalis kowonpi yo met ansanm pou voye pou vòlè pèp lakay nou, gon liv ki trè enteresan ki rele La fortune au bas de la pyramide. Li ba w teknik kijan yon seri de moun elit blan marye avèk oligak nan diferan pati nan mond lan pou vòlè pèp la. Oditè, vòl la son vòl òganize nan gaz la. Lè ou wè oligak la ap vole nan gaz la se pa yon bagay kom si e enpwovizasyon non se de bagay reflechi planifye se de bagay kalkile lè yo pral kreye rate atifisyèl lan kisa yo fè yo peye kek bandi al fèmen kote k gen gaz la nan matisan men pandan ou wè bandi fèmen kote k gen gaz la le swa. Gen tannkè ki sòti, tout tannkè sa yo, y al distribye gaz la pou pèmèt moun al achte l nan lari a ant 1500 e 3000 goud le galon. Se yon bagay ki trè byen òganize ke l ye. Donk, fenomèn sa a pral kontinye, paske ki jan estrikti deksplwatasyon an ye, ou gen oligak yo ki kontwole mache gaz la, ou gen elit globalis kowonpi yo, sa vle di dè blan, pandan yo chita lakay yo, Florida, New York, Washington, Ottawa, Paris, y ap resevwa ti 10, ti 15, ti 5, ti 20 milyon yo chak mwa. E se elit globalis kowonpi sa yo, ki gen kontak politik dan lè grann kapital, k ap pwoteje pouvwa tranzisyon an pou yo ka vòlè nan gaz, pou yo ka vòlè nan blakawout, pou yo ka vòlè bidjè leta nan bmpat, nan brh, nan to de chanj, nan manipilasyon de la monè, elatriye. Donk se yon strikti òganize de piyaj di pèp. Sa vle di nan chak kategori sa yo, nan gaz la yo fè 1 milya 530 milyon an 17 mwa. Nan lavi chè a, sa vle di ke jan yo monte pri diri, pri lwil, pri sik, pri savon, pri tout sa w konsome, yo fè 743 milyon dola ameriken nan lavi chè a. Nan manipilasyon to dola a, Yo piye tout rezèv dola ki te gen bank santral ki te a 900 milyon dola ameriken, jodi a l desann a 223 milyon. Nan manipilasyon to de chanj kòb dyaspora a voye, yo vòlè 39 milya de goud. Sa vle di olye yo fè 3 santim sou chak dola ke yo chanje an goud, Enben, ki sa yo fè? Yo fè si goud miltipliye kat milya desan milyon dola ameriken, gen de lè li plis ke si goud, w ap wè konbyen kòb dyaspora a ke yo vòlè nan transfè a. Donk, vòl ke w wè la a, se yon vòl ki trè byen òganize, Menm lè w antre an detay nan pri nòmal ke yo mete su le mache, ou vin dekouvri tout vòl la. Efektivman. Lè Prezidan Jovenel Moïse te la nan afè gaz la, lè yo touye l an jiyè 2021, paske nèg yo se an jiyè 2021 ke nèg yo touye prezidan an, kisa pri gaz la te ye? Ann gade pou n wè. Sa vle di ke an 17 mwa l mete 369 goud sou li. Yon ogmantasyon de 184 pousan. Kewozèn nan li te 163 goud. Ariel mete l a 665 goud. Yon ogmantasyon de 502 goud. Ogmantasyon sa a reprezante 308 pousan. Se pa se de bagay ki byen kalkile. Efektivman. Donk sa vle di ke lè w gade Sou dizèl la, an disèt mwa, li ogmante l 293 pousan, gazolin nan, l ogmante l 184 pousan, kewozèn nan, li ogmante l 308 pousan, alòske lwa 9 mas 1995 lan trè klè, li di ke Leta gen dwa monte ou desann gaz la, se sèlman lè gen yon diferans de 5 pousan. Baril de petwòl la ta 114 dola nan mwa dout lan, Depi nan mwad novanm nan l desann a ant 75 e 88 dola. Kijan fè msye poko janm desann gaz la? Oligak lap sèvi? Hum bagay yo konplike wi e dènye enfòmasyon nou genyen nou kapab di la gen anpil pawòl anpil kap fèt nan la repiblik pwen kòman yo te kapab met yon ti bagay sou pri gaz la toujou donk Kòman w panse dosye sa? Ki kote ou panse nou kapab rive avèk lavi chè, donk pwodui ap monte, moun rive yon moman yo pa ka manje nan peyi a, kòman w, nan ki, nan ki bout ou wè mesye yo prale menm ansanm avèk peyi a nan dosye sa? Bon, peyi a ap oryante l vè yon eksplozyon sosyal. Lè prezidan Jovenel Moïse te la, enflasyon an te varye ant 11 e 16 pousan. Jounen jodi a pandan m ap pale avèk ou la a, enflasyon ofisyèl la a 47 pousan e enflasyon reyèl la nan lari a a 165 a 65 pousan. Lè prezidan an te la, dola a te varye ant 70 e 103 goud. Jounen jodi a, ofisyèlman ou bezwen 153 goud pou achte yon dola, alòske reyèlman pou jwenn dola a tout bon se 163 goud. Donk sa vle di ke O nivo ekonomik, nèg yo tèlman ap vòlè leta e vòlè pèp la, gon depresyon ekonomik. Lè prezidan an te la an 2021, nou te gen 150 mil touris k antre nan peyi a, sou Ariel gen 37 mil sèlman ki antre, avèk anviwònman ke l kreye a nan touye prezidan an. Donk ki kote n prale, nou prale vè yon eksplozyon sosyal. E Ariel tèlman konprann sa, Se pou sa l ap mande entèvansyon militè etranje pou vin pwoteje li, pou lè pèp la pran lari. Fò w pa bliye ke ajanda Ariel la gen 4 pwen. Entèvansyon militè pou vin pwoteje l pa rapò a pèp la k pral pran lari trè byento. Dezyèm ajanda li e objektif li, dezyèm pwen nan ajanda li e objektif ke l genyen, se antere dosye ankèt asasina Prezidan Jovenel Moïse lan Se pou sa ou wè l fè tout nominasyon ilegal sa yo nan pouvwa jidisyè e mete yon jij inite sou dosye a k ap ankete. Li gen twazyèm pwen nan ajanda li pou 2023, se yon koudeta elektoral pou l gade si l ka mete Jacky Lumac oubyen yon lòt nèg inite prezidan. Epi katriyèm pwen an, kontinye fè kòb avèk oligak yo e piye anndan leta a. Donk, ki diferan de ajanda pèp la. Pèp la li menm li gon ajanda trè klè, arete tout asasen ki touye prezidan Jovenel Moïse e ki touye Eric Jean Baptiste, se menm moun sa yo tou ki touye Dorval. Paske si w pa jwenn kiyès ki touye prezidan an, lè pèp la fin vote nan pwochen eleksyon an, si se yon prezidan ki deside ap gouvène an favè pèp la pou pèp la ka jwenn ti rès la tou, y ap touye l menm jan. Donk se pou sa l se yon priyorite pou pèp la pou jwenn kiyès ki touye. Pèp la vle retablisman de la sekirite, pèp la vle retou a lòd konstitisyonèl, atravè referandòm, eleksyon lejislativ e prezidansyèl, pou enstale senkanteyinyèm lejislati e senkantnevyèm prezidan nan yon delè ki pa depase 14 mwa. Donk ajanda pèp la diferan, epi konbat lavichè. Ajanda pèp la diferan de ajanda. Donk pral gen yon konfwontasyon yon kote. Kilè, m pa konnen. Antouka. Jou va jou vyen. Donk, mèsi pou entèvansyon ou sou pwen sa. Donk, fòk nou fon pale tou sou dosye Jeremi. Nan jou pase yo la, genyen divès sitwayen ki te pran lari manifeste e yo fè konnen pandan ke yo ap dòmi yo tande eksplozyon fèt anba lanmè a. Donk, gen yon ekip etranje ki te debake vin bay swen. E genyen yon voice ki te rive jwenn nou, voice sa a kote yon sitwayen di li menm li pa nan rans, ameriken pran yo pou makak, vini yo vin konsilte moun, yo ba yo yon bwòs dan, yo ba yo pat, apre sa yo ba yo kèk konprime tandiske nan aswè se gwo koze k ap pase sou lanmè a. Donk, jistavan. Ou ban nou kèk detay sou pwen sa, l ap enpòtan pou ke nou fè fanatik yo tande deklarasyon sitwayen an e gade ti videyo sa, ou mèt ban nou kèk minit. Ameriken pran nou pou makak. Nèg yo deplase, yo konsilte moun, yo ba w yon ti pat pou al bwose bouch ou, yon bwòs dan avèk yon linèt solèy, epi bato ameriken ap opere. Yèswa blan souke lanmè a Lasalin. Tout moun kouri kite lakay yo. Tèlman lanmè a souke, yo ale gomye, yo pete yon bagay lan lanmè a, lanmè a ouvè gomye, tout moun kouri kite peche yo t ap peche a. Sa vle di blan an di li vin bay moun swen. Moun, ou vin bay moun swen, se mande ou mande moun yo kisa yo soufri epi ou bay yon ti pat avèk yon bwòs dan epi ou fini ak yon ti konprime. Sa se pa jis. Mwen menm m gen moun lakay mwen k t al konsilte ki di bagay la, maten an m motive tout moun sou waf la, tout moun anba lavil, tout moun sou plas la, nou pran lari Mwen menm pèsonèlman m chire tout tant ki te gen sou plas sa nou mobilize la, blan an brale talè konsa. Ameriken pran. E vwala, e nou tande deklarasyon sitwayen an se nan Jeremi sa te pase nan jou pase yo. Donk nou wè e prèske laprès nan peyi Dayiti pa tèlman. k twò fokis sou sa e gouvèneman an tou pa pale de sa. Donk selon ou menm mesye Stanley, kisa w panse ki kache dèyè dosye Jeremi an puiske nou konnen nan peyi Dayiti chaje min ladan l tanzantan ou tande etranje ap debake, kòman w konprann dosye sa? M ta renmen ke oditè w yo konprann ke gen 3 kalite de blan. E fò chak Ayisyen idantifye klèman 3 kalite de blan sa yo. Premye kalite blan ki egziste, se blan ki fè pati de elit globalis kowonpi a. Blan sa yo metye yo se al vòlè sak anba tè e anba lanmè e tout peyi ke yo kapab a travè le mond. Se yo menm ki mete enstabilite politik nan yon seri de peyi, se yo menm ki ede oligak andedan peyi sa yo kreye gang e lè vin gen enstabilite politik gen tranzisyon sa vin pèmèt yo vòlè sak anba tè e anba lanmè peyi sa yo. Ok. Nan ka pa nou an l pa diferan. Gen de blan ki fè pati de elit globalis kowonpi an k ap vòlè nou depi aprè le 12 janvye. Yo bezwen vin vòlè sa k anba tè e anba lanmè. Fò pa bliye ke Sena ayisyen an te pase yon rezolisyon an 2013 kote li te anile tout kontra minye kowonpi yo. Ok. Donk Fouco, Si gouvènman nou a anile tout kontra minye yo, pandan m ap pale avèk ou la a Fouco, kòman fè gen de konpayi blan k ap vòlè lò anba tè nan depatman Nò e depatman Nòdès pandan m ap pale avèk ou la a wi? Sa pa fè sans. Pandan m ap pale avèk ou wi oditè, Oh! gen blan k ap vòlè lò Hum! anba tè nan depatman Nòdès e nan depatman Nò peyi Dayiti. Donk, nan kontèks ke w poze kesyon an parapò a Grandans, gen yon bato lopital ki toujou vin rann nou sèvis, nou apresye sa, men fwa sa a te gen yon bagay diferan. Bato lopital la vini avèk 2 fregat de gè. Epi pandan nèg yo vin avèk fregad de gè, nèg y al pete eksplozif anba lanmè a, de kote nan zòn Jeremi. Yon kote k rele nan Gomye kote yo pete eksplozif anba lanmè a, yon dezyèm kote ki pre Lasalin. E se pou sa pechè yo di lè nèg yo pete eksplozif li ouvri lanmè a. Kisa nèg y ap chiche anba lanmè lakay nou? E se koulya ou pral konprann motif ekonomik tou asasina Prezidan Jovenel Moïse lan. Fò w pa bliye ke gen blan ameriken ki patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse. Efektivman. Blan ameriken prensipal ki enplike nan touye Prezidan Jovenel Moïse, li rele Arcangel Pretel. pandan misye t ap touye prezidan Jovenel Moïse lan, misye t ap travay pou FBI. Jiskaprezan ameriken yo poko ban nou eksplikasyon. Fò pa bliye ke enfiltrasyon lapolis, paralize lapolis pou touye prezidan Jovenel, se akoz yon akò ke Ayiti te siyen ant Prezidan Preval e Sekretè Deta Madeleine Albright yon akò de sekirite pou fè yon bon bagay ki se konbat dwòg silèp. Le 7 jiyè, yo sèvi akò sa a pou enfitre lapolis pou al touye prezidan lakay nou. E moun prensipal ki enplike nan touye prezidan an, se yon blan ameriken ki rele Arcangel Pretel ki te sou kontra FBI, daprè sa jounalis ameriken ekri. Nèg yo poko janm ban nou eksplikasyon non jiskaprezan non. Donk premye kalite de blan pou nou fè atansyon an, se blan globalis, kowonpi k ap vòlè nou depi aprè le 12 janvye 2010. Dezyèm kalite de blan, se blan rasis yo. Nèg yo pa janm padone nou ke se nou menm ki vin avèk bagay moun nwa se moun tou, Black Live Matter. Se nou ki vin avèk bagay sa a. Paske nan mond lan anvan Ayiti, lè w se yon ti nèg nwè, yon ti fanm nwè, se esklav ke w te ye. Sa vle di ke yo te konn vann ou nan mache tankou cheval, tankou bourik, tankou kabrit elatriye. Donk se lè Desalin kanpe, li kale nèg yo kòrèkteman, li deklare premyè repiblik nwa di mond. Non sèlman nou fè sa, nou travèse la a, nou voye zam. avèk sòlda bay Boliva ki al libere Kolonbi, Venezyela, Bolivi, Ekwatè, Panama elatriye. Non sèlman nou fin fè sa, nou te voye 11 mil sòlda al libere, padon, mil sòlda al libere Jamayik, yo pa t rive fè li. Non sèlman nou fè sa, lè Ameriken ap pran endepandans li nan Savannah, Georgia, sòlda nou goumen nan Savannah, Georgia pou endepandans Amerikèn. Non sèlman nou goumen pou endepandans Amerikèn, lè Anglè yo deside an 1812 pou yo vin pran Lèzetazini ankò, se sòlda nou ankò ke Prezidan Dayiti te voye an 1812 al defann endepandans Amerikèn. Se nou menm tou ki bay Lagrès endepandans. Donk rasis yo Blan rasis yo pa janm bliye nou. Se pou sa yo alye avèk prezidan rasis dominiken an pou gade ki jan pou yo fè abi sou nou e gade si yo ka vyole entegrite teritoryal nou. E se pou sa prezidan dominiken, libanè dominiken an, misye nan politik rasis ke l ap aplike, li alye menm libanè ayisyen ki patisipe nan touye prezidan an. lè Reginald Boulos, lè Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb elatriye, se asosye yo ke yo ye. Donk sa vle di ke nou menm antanke pèp, nou fè fas a konplo 2 kalite de blan, blan globalis kowonpi e blan rasis yo, e gon twazyèm kategori de blan, se blan kote ou ka kowopere avèk li pou kreye de sitiyasyon ganyan ganyan, sa vle di ke blan ap byen mennen, w ap byen mennen tou. Men se difisil pou jwenn blan sa yo. Ariel Henry jounen jodi a, E gouvènman ke nou genyen an Ayiti a ki patisipe nan touye prezidan an, li pa gen pwoblèm kolabore a ni blan ki fè pati de globalis kowonpi yo, ni blan rasis paske depi w wè Ariel li rive devan yon blan, tèt li rive pi ba atè ke, ke, ke, ke, m pa konn kisa. Gon atik ke m ekri tou ki sou entènèt la pou moun ki vle gade l sou Bay Grandans lan, li rele Les Haïtiens du département de la Grand'Anse, Questionne la vraie mission du bateau de la marine américaine. Pa gen pwoblèm, donk m espere fanatik yo tande mesaj la e yo pral enfòme plis sou dosye sa. Avan menm nou fini, l ap enpòtan pou nou fon ti pale tou sou dosye ensekirite peyi Dayiti. Ban m bay yon dènye mo sou sa. Ou wè ou menm ki nan dyaspora a oubyen k andedan peyi a k ap tande Fouco la, Nan chak seksyon kominal, mete yon brigad de vijilans pou veye byen peyi ak anba tè peyi a. Efektivman. Jiskaske ou menm, antanke pèp, toutotan ou poko vote pou mete yon gouvènman e yon paleman konstitisyonèl andedan peyi a, mete yon brigad de vijilans nan chak seksyon kominal. Depi gen yon blan oubyen yon ayisyen ki vini nan non blan pou vin leve yon pèl tè nan seksyon kominal kote w ye a, Son pa fè vyolans sou li mare li remèt li bay lapolis. Paske sak anba tè peyi dayiti an se lik ka pèmèt chak ayisyen k andedan peyi a fè ant 40 e 75 mil dola ameriken pa ane. Baany ke nou gen anba tè a sa vle di nou gen 52 min lò, nou gen kwiv, nou gen iridyòm, nou gen tè rar, nou gen gaz natirèl. Sa vle di ke menm jan nan peyi Qatar gon lidèchip ki ranmase tout byen Qatar genyen anba tè, se pa se pou sa tout sitwayen Qatar gade konbyen kòb ke yo fè pa ane, la sante gratis, lekòl gratis, lè w son sitwayen Qatar menm lè w ap bati kay ou leta ede w li ba w kòb pou bati kay ou, ou konn poukisa leta Qatar ka fè sa, paske gon lidèchip nan tèt leta a, tout sak anba tè a se pou tout moun ke l ye, sak sòti anba tè a leta separel a tout moun, jounen jodi a e menm bagay pou nou nan peyi dayiti. sak anba tè a e li k pou e chanje lavi nou tout men avèk yon gouvènman kon kou gouvènman Ariel Henry a sa pap rive se pou sa an atandan ke w gen yon parleman e yon gouvèneman konstitisyonèl ki vin defann enterè w mete brigad de vijilans nan chak seksyon kominal depi gen yon blan k debake ki vin leve yon pèl tè mare l Efektivman. Humm. Pa gen jwèt nan sa paske Ayi nou nan solèy e nou k pou veye poul. An se sans. Pa gen moun ki pou veye l pou nou. Aryèl pa pral veye anyen pou nou la. Okontrè e vann l ap vann nou tankou ti sale. Donk e nou menm ki pou pran responsabilite nou pwiske jan nou wè bagay yo a prale nan peyi a la Pa gen dirijan, dirijan yo soti pou yo fin vann nou moun ki nan tèt peyi a, donk a nou pou nou pran responsabilite nou. Dosye ensekirite nan peyi Dayiti, n ap touche pwen sa pou ke nou kapab mete fen, pandan dènye moman yo la genyen e dosye entèvansyon militè k ap pale o nivo nasyonal e entènasyonal, gen divès kongresmann ki debake nan Loni e nou konnen, L'ONU fè plis pase 10 misyon nan peyi Dayiti. E depi kreyasyon l'ONU, li fè plis misyon nan peyi Dayiti. E jounen jodi a ankò, gen anpil anpil demach k'ap fèt pou ke Ayiti ka konnen yon lòt entèvansyon militè, apre Minista fin kite peyi Dayiti an 2017. Donk ou menm kap swiv politik nan peyi dayiti depi yon bèl bout tan, kisak pase ki fè peyi dayiti resevwa tout misyon sa yo, kisa ki lakòz e ki moun ki toujou kanpe dèyè misyon sa yo, a ki moman misyon sa yo yo toujou ap batay pou ke fòs etranje rantre sou teritwa, poukisa mesye yo pa janm deside vrèman pou ke yo Envesti nan lapolis, bay lapolis bon jan asistans teknik ansanm avèk lame Dayiti pou kapab mete sekirite nan peyi Dayiti, ban nou kèk detay sou pati sa a. Efektivman, sa w di a kòrèk. Gen 10 misyon Nasyonzini ki pase ann Ayiti depi 35 an. Yo depanse apeprè 10 milya de dola ameriken. Pa gen anyen ke yo ka montre pou li e Se yon echèk ke 10 misyon sa yo te ye. Dènye misyon militè a, li fè de 2004 a 2017, li fè 13 an nan peyi a. Efektivman. Se prezidan Jovenel Moïse ki mete l deyò an oktòb 2017. Paske nèg yo, blan yo, se yo ki mennen kolera ki touye 10,800 Ayisyen andedan peyi a. Yo te dwe peye kòb reparasyon. a fanmi 10,800 moun ke kolera blan, kolera Nasyon Zini an touye, 12 zan apre, yo poko peye on goud. W ap mande si Black Live Matter, sa vle di si lavi moun nwa vo menm bagay a lavi moun blan. Efektivman. Paske lè Libi te touye 129 blan, yo te fè Libi peye 1 milya 900 milyon dola ameriken de reparasyon a fanmi blan sa yo. Menm blan sa yo, yo touye 10.800 ayisyen nan peyi a, nou goumen 3 zan avèk Nasyonzini pou yo ka rekonèt se yo ki te lage kolera a ki touye l, jiskaprezan yo poko peye yon goud de reparasyon. Eske sè di rasism sistemik? Donk, lè w ap pale dentèvansyon militè a, pou mwen menm, nèg yo konn egzakteman ki richès nou genyen anndan peyi a, objektif yo se te afebli leta nou an. Lè nou pa gen lapolis, nou pa gen lame, nou pa gen kontwòl efektif di teritwa nasyonal. Li pèmèt ke blan globalis kowonpi an vin vòlè sak anba tè e anba lanmè peyi Dayiti. Kiyès ki dèyè entèvansyon militè jan w te sot poze l la nan peyi Dayiti? Dabò, ou gen elit blan globalis kowonpi yo ki vle vin vòlè sak anba tè e anba lanmè peyi Dayiti. Se yo menm, depi mwad jiyè, k ap bat tanbou entèvansyon militè. Dezyèm kategori de moun k ap mande entèvansyon militè, se oligak Petyonvil yo ki travay avèk elit globalis kowonpi yo. Twazyèm kategori k ap mande entèvansyon militè, se politisyen ke nou rele esklav domestik, esklav kreyòl oligak yo ki nan akò Montana, akò 11 septanm avèk Frigjan e Ariel Henry. E twa kategori moun sa yo ki dèyè entèvansyon militè. Pèp ayisyen an pa nan entèvansyon militè. Si blan yo vle ede nou tout bon, ke blan yo fè sa yo fè avèk blan parèy yo. An Ikrèn, pa gen entèvansyon militè blan an Ikrèn. Blan yo voye 30 milya de dola ameriken, zam, bay blan parèy yo pou yo defann tèt yo. O Kosovo, se menm bagay yo te fè avèk blan parèy yo. Poukisa nan peyi pa nou, olye yo bay lame a lapolis zam, Se de entèvansyon militè ki ap pale ke pèp la pa vle. Dayè kolonèl nan lame pa nou, lame Dayiti di konsa, depi yo jwenn zam ke yo bezwen, y ap kraze gang yo an 4 mwa. Poukisa nèg yo refize bay lame pa nou zam? Paske blan an sanble li pran nou pou egare. Se blan an ki mete dife lakay nou epi l ap pran pòz ponpye. Kòman blan an mete dife lakay nou? Nou te gen yon prezidan konstitisyonèl ke pèp la chwazi 2 fwa nan eleksyon. Lè prezidan konstitisyonèl la te la, se pa oligak yo avèk politisyen k ap travay avèk oligak yo ki te kreye gang sa yo pou mete prezidan Jovenel atè jiskaske yo touye l? Menm gang sa yo ke oligak Petyonvil kreye avèk opozisyon radikal la pou jete prezidan e touye prezidan. Se pa blan meriken ki tap voye zam nan peyi dayiti, 94 a 96 pousan zam kal jwenn gang yo se Florida ke yo sòti. Se pa blan k mete dife lakay nou epi lap vin pran pòz li se ponpye. Kòmsi kris la ki nan ti bwa, ti lapli ki nan gran ravin, ti makak ki nan laboul, ezekyèl ki nan baz pilat, kempès ki nan bèlè, manno ki nan site letènèl, izo 5 segonn ki nan vilaj de zye, Sonson Manile ki te nan krache dife, nan bwa dòm ou gen dyòl, Ti Jinyò ki nan chabon, Ti Chèf ki nan baz ri Pòslèn, Mikanò ki nan waf Jeremi, Ti Jij ki nan Fò Dimanch, Iska ki nan Belekou, Ti Gabriyèl ki nan Je Pèp, Matyas ki nan Boston, Taysons ki nan Douya, Kòbi ki nan Chansrèl, Chen Mechan ki nan Santo, Vitelòm ki nan Tòsèl e Kraze Baryè, Bekè ki nan Bitèmetee, Ti Grèk ki nan baz 95, e Lanmò San Jou ki nan 400 mawozo, Fantom 509 ke vòb yo kreye, tout bagay sa yo e pa t pou jete e touye Prezidan Jovenel Moïse? Donk blan an pa ka pase m nan betiz, paske blan an li fin pase rezolisyon 26 53, tout gang sa yo ki te kreye ant 2017 e 2022 pou kraze Prezidan Jovenel Moïse, pa gen yon grenn oligak, yon grenn politisyen ki kreye gang sa yo ke blan an sanksyone. Blan an pa p pase m nan betiz mwen menm. Humm la a se pa ti koze piti non koze mande chèz donk lè yap fè nou lagè fòk ke nou avanse donk pa rapò ansanm avèk kriz sa ayiti ap konnen jounen jodi a si ke ou ta genyen yon solisyon pou peyi a se ki sa l tap ye mesye stanley pou nou kapab fini. Bon, solisyon an se li gen 2 aspè, li gen solisyon politik e konstitisyonèl la, sa vle di ke jwenn yon gouvèneman reprezantatif ki gen yon premye minis a 18 minis ki entèdepatemantal ki reprezante 10 depatman yo olye se 2 twa nèg nan Pòtoprens anba kontwòl oligak anndan lotèl k ap prepare dèzakò koudeta. Atik 149 konstitisyon an di. Fòk nou gen yon premye minis tou nèf pou ane 2023 avèk 2 minis ki ka gade blan avèk oligak nan je e defann enterè peyi a konfòmeman atik 149. Lè sa yo ka retabli lasekirite, òganize referandòm e òganize eleksyon lejislativ e prezidansyèl pou le retou a lòd konstitisyonèl. Dezyèm bagay kòm solisyon e rapòte tout arete de nominasyon ke Ariel fè pandan 17 mwa pou l mete 2 jij kowonpi nan sistèm jidisyè a enkli jij inite a Walter Wessel Voltaire ki enplike avèk nèg inite yo, objektif yo se gade kijan pou antere dosye ankèt asasina prezidan an, e pèp la refize e pèp la ap fè rezistans. Donk pou mwen menm se la solisyon an ye, fòk nou jwenn yon premye minis pou ane 2003 a, ki pa Ariel Henry, ki pa restavèk oligak, ki reprezantatif de pèp la. M te pwopoze ke nan chak depatman, nou chwazi on fanm, on gason, ki se de moun ki gen entegrite, ki pa gen dosye kay òfèv. Nan mitan 20 moun sa yo, 10 gason, 10 fanm ki reprezante 10 depateman yo, epi 3 moun ki nan dyaspora a ki fè 23 moun, chwazi premye minis la avèk 18 minis yo. Lè sa w gen on gouvèneman pi reprezantatif ki ka retabli lasekirite e retounen peyi a lòd konstitisyonèl nan yon delè k pa depase 14 mwa. Mwen menm kòm spesyalis an devlopman politik k ap ede òganize eleksyon nan peyi Dayiti depi 1987, se mwen k ede k òganize referandòm nan 87, se mwen k ede òganize eleksyon 16 desanm 90, Efektivman, donk mèsi Mesye Stanley pou entèvansyon yo, donk m espere ke oditè yo edifye e yo konprann anpil dosye k ap pase nan peyi Dayiti pandan dènye moman yo la, nou espere se pa dènye fwa, mèsi e deja bon fen ane. Se mwen pou remèsye w paske travay ou sot fè la a pandan 17 mwa ki sot pase a, pa gen okenn meday lò ke peyi a ta ka ofri w antanke patriyòt, antanke moun k ap defann moun ki san vwa yo. Paske lè m di w sa a Fouco, ou wè moun ki nan katye popilè zòn metwopolitèn yo, soufrans ke moun sa yo ap andire yo pa gen vwa pou yo pale. Se ou menm pandan disèt mwa sa a ki fè vwa yo rive lwen. Paske si yo pa t genyen w la a pandan disèt mwa a, si peyi a pa t gen yon patriyòt tankou w, nou t antrave. E se pou sa m ap felisite w tout pou bèl travay ke w fè pandan 2022 a, pou jan w kenbe drapo peyi a wo e jan w kenbe lespwa epi Sa yo rele santiman chanjman an, santiman pwogrè a, se ou k kenbe drapo sa a vivan pandan 2022 a. Se mwen k pou prezante w felisitasyon e kontinye travay sa a ke pèp la apresye anpil. Bondye beni w kenbe la, anpil sante pou ou a fanmiy ou pou ane 2023 a. Merci pataje peyi a bezwen nou tout se te yon plezi. Vwala medam matmwazèl se mesye nou tap tande entèvansyon mesye Stanley Lucas sou divès pwen kap fè aktyalite nan peyi dayiti. Genyen pnh ki mete yon nòt deyò kote yo deklare, Direksyon jeneral polis nasyonal la ap fè piblik la konnen an jeneral, ansanm avèk entènot yo an patikilye, gen yon ekip endividi k ap fè tèt yo pase pou direktè lapolis la ki se Frantz Elbé, sou rezo sosyal yo tankou Facebook, Twitter, Instagram pou site sa yo sèlman. pou pyeje sitwayen ak sitwayèn onèt. Li tèlman pap regle anyen tou. Nou ka konprann sa. Direksyon jeneral la pwofite pou l mande tout moun rete vijilan ok. Tout moun dwe rete vijilan ansanm avèk tout fòm eskwokri an liy k ap chèche nui imaj ak repitasyon mesye Frantz Elbe. Vous êtes sérieux la lapolis? Repitasyon. Koman di tonton sa rele ankò? Vitelòm! La repitasyon silvouplè. Hehehehe ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Frè se sè byen eme, lè m di w Ayiti se la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete, nou dwe panse se blag. Frè se sè byen eme byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou. Ayiti a tèlman spesyal son bagay apa. Sonje m di nou, wè ane 2023 a, li p ap piti non. M gen pitit, m gen yon timoun 8 an. Ok, ou pa gen madanm? Non. Ou sure? Wi, m pap ba w manti. Ok. So, um, ok, m ap fè, m ap fè tikè a pou ou, um, pou vin jwenn mwen, paske m pa ka ret pou kont mwen ankò. M pran twòp imilyasyon. Wi ni mwen menm tou m pran twòp imilyasyon m pa ka rete pou kòm ankò. Wi papi yo fò nou jere sa pa. Pou nou jere pou nou jere relasyon nou pou nou ka rive lwen sèl Bondye k pou separe nou. Ay ay ay adje Ok. gad jalouzi. So nap marye cheri? Eske ou gen pwojè maryaj pou mwen? Wi. Humm. E m di depi m jwenn fi pa m nan E m di depi m jwenn fi pa m nan fòk mwen marye. Paske si m pa marye m pa vle pou yon lòt nèg pran m. Ou panse m se fi pa w la papi yo? Humm. Ou panse m se fi pa w la m ap fè w bon madanm wi. Oh God. Jezi, pou ki sa w nice konsa? Pou ki sa w nice konsa? Li te lè te tan, li te lè. E, eske w wè kot kòripsyon ap rive? Kò, kòripsyon pap fini non. Bon, bon m di nou 2023 pap fasil, gade dezyèm videyo sa. Ban mwen l ankò. 8 49. Ou wè jodi an, m pa vin fè moun yo kouri la non. Sa l fè? Bagay la pral grav wi. M pa vin fè moun yo kouri la non. Bagay la pral grav wi. K-A. Sal fè? Bagay la pral grav wi. Lèt A. Yo mande l sal fè? Li di w li fè lèt ya nan rans. Li fin eple Alaska li di w li fè lèt. Bon dènye kouk pou touye koukou a se dosye sa. 1 kòk, yn, yn poul, yn ti poul. Non, repran pou mwen sitwayen, repran, repran, repran leson an. Manman kwenk! Manman! Ou dwe panse se blag. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan lòt video orevwar a la pwochèn bizou bizou one love.